Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ebyen nan la nwit 5 avril 2023 genyen yon zak ki pase o nivo de delma 40 pa tro lwen de lise fransè delma 40 be ebyen zòn marcadieu byen sur ebyen sa m panse ke fò nou bat bravo wè bat bravo apa gen moun ki gen kran toujou tande non gen yon valpa. Yon sanginè kal tante fè yon kidnaping sou yon dam. Dam sa pandan lap sot lakay li, mari a li menm ap fèmen baryè a, li kite madanm nan ak timoun nan nan machin nan, ebyen sa w tande a la gen 3 nèg ki vini a moto, youn pwente sou li, nèg sa monte machin nan, li pran volan, li stat, lap file. Men pandan lap file ale avèk yo, fi a li menm lap kriye. E ekoute byen! Malgre li pwente zam sou fi a, l mete zam nan bò kòt fi a. Tande byen wi! Misye ap kondwi machin nan, fi a ap veye, fi a ap rele. Epi, lè l pral rive kote gen yon pakèt chofè moto, fi a fè yon kout volan pou l antre sou chofè moto yo. Nan tout sèn sa yo, lè mari a vini, mari a li menm tou, li pete batè ak nèg la, youn ap mòde lòt la, sa w tande a la. Lè misye wè, alò kidnapè a wè, pa gen vi sov pou li. Nan sal foure tèt li la. Li lage kòl atèl tonbe moun yo kole avèl la batay mete pye yo pran zam nan nan menl men genlè eton fo zam men daprè resi fi a paske ou pral tande li misye sanble fè bal anndan machin nan epi lapolis vin vini yo pran zam nan yo vide misye atè. Aks ki konekte Dèlma 42 pou rive nan zòn Boudon. E se BI Delta ki mennen operasyon sa a e an kolaborasyon avèk popilasyon an tou puiske nou wè wòch atè a kote sitwayen sa li menm li kouche. N ap gade la machin lapolis la. Se bote n m ap kite yon kay pou m al nan lòt kay. Pandan mari m nou soti nan apatman an, n ap kite li, kounye a li menm li mete nou kanpe devan baryè a epi li desann l al fèmen baryè a. Pandan l desann l al fèmen baryè a, l kite m nan machin nan avèk de timoun. Menm kote a yo twa te sou moto. Youn desann epitou l rale pòt machin nan. Li moutre m zam nan, li met zam nan bò kote l, li di, Si w gen malè pou w pale la, mwen tire w. Menm kote li di sa epitou l pase kle machin nan, li derape machin nan. Mwen menm, menm kote a m pap m pran volan an. Lè m pran volan an nan men l, l ap kouri machin nan, mwen menm m ap kenbe volan an, m ap rele anmwey, anmwey ede m. Menm kote a mari m. Mari m t ap fèmen baryè a, li kouri kite baryè a, epitou m ouvri pòt machin nan pou li pandan machin nan ap kouri a, li monte. Lè l monte machin nan konsa kounye a l kenbe misye nan kou, li kenbe misye nan kou, lè l kenbe misye nan kou, kounye a la menm misye mòde m, li mòde m anmezi l ap mòde m mwen menm m ap kenbe l, m ap mòde l. Map mòdel, map mòdel kounya menm marim menm kenbel tou marim ap mòdel lè marim fin kenbel marim mòde li kounya lèm gade m wè yon moto pakèt moto yon kote m vire volan machin nan m fè lal ateri nan moto epi tou se la tou li tire 2 bal anndan machin nan se bondye t sove nou. Kidnapè pwèl pete ti bandi pwèl pete fwa sa a pèp la fon kou sou nou e fòk nou fè trè atansyon jounen jodi a la a. Pèp la li menm li vle pran desten l an men. Mesye si n manke gon lapolis k ap batay kont bandi, pèp la t ap pran desten l an men tout bon wi. Men bagay yo rèd. Jan bagay yo ye la a, ou pa ka di ke pèp la pral batay kont bandi. Non. L ap parèt trè difisil men malgre tou, pèp la vle pran desten li an men. Ban m ba nou yon ti dosye konsènan Canaan. Èske nou te konnen ke apre pnh fin tire Amaral nan Jerizalèm 3, gen anpil enfòmasyon k ap sikile kounye a. Enfòmasyon ki ta fè kwè ke Amaral la se sòlda Jèf. Nèg Kanaran yo, apre zak sila yo, t al nan Jerizalèm 3 an ranfò pou yo t al mete latwoublay nan Onavil. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen wi ebyen moun ona vil kanpe yon lòt fwa e yo kanpe tòf ak materyèl yo nan men yo yap veye nèg kanaran selon lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen tande byen wi sam pral di nou an je nèf ta sanble gentan gen nèg li nan blòk ona vil lan e nèg sa yo byen kadriye zòn yo y ap veye Nèg Kanaran yo. E Nèg Kanaran yo repliye, yo pa pwogrese paske y ap etidye lòt estrateji pou kapab pote boure nan batay la. Nou pral fè w gade yon ti videyo. Videyo sa a se videyo. Moun yo k ap file manchèt yo, aparaman se ta moun Jerizalèm, paske yo di se pou nèg Kanaran y ap file manchèt yo. Moun sa yo ap file manchèt san rete, tèt chaje wi la a! Gade manchèt pèp la ap file! Ebyen, tande byen, dosye file manchèt sa a, pèp la vle pran desten l an men. Men m ap sonje ke te gen youn nan sòlda Kanaran yo ki te fè yon deklarasyon pou di, Al mwen jan timoun ap file la. Nap kouvete tout neg kanaran net vole. Ou la tande. Anyen vole nou ap kouvete. Sa vle le operasyon bare yo. Ou met yo. Met vet yo ate a la. Sa e pou neg kanaran nou file nou pa file pou lot moun. Si moun yo gen manchèt lakay yo, pito moun yo voye manchèt yo jete nan latrin. Wè, bonjou, bonswa. Se yon lè n ap tande odyo sa. An enspektè Bellegarde nan bon repo. Yè sa yon mesaj vin ba ou dirèk, dirèk, dirèk. Jeneral Jeff Golois ban m ba ou. An nou ti enspektè sa w tou ye? On iletre ou ye? Ou al nan egzamen 6 fwa deja pou komisè ou pa bon. Ou pa janm ka komisè. Ou al nan renyon a DG lapolis la ou di ou ka bay tèt Jeff Golois pou komisè. One Men nou menm sa nap di w ou konn Jeff Goulois li menm Pawòl li mwen anpil Pawòl pa l la li menm Depi gen aksyon fòk gen reyaksyon Kòm ou di fò w bay tèt Jeff Goulois defi Nou menm taliban yo ba ou One Tout ti vis ba ou Man, depi w rive nan ou pran bon repo, aba kòb ou a, aba kòb zoreken an kanpe fè 5 minit, Jeneral Jeff Golo ap voye yon malèt lajan ba ou. Pou rich son pa komisè, pou milyonè son pa komisè. Mwen Sak fè General Jeff Pat janm bay lòd Poun te mache pou nan pòs la Oswa lè ou pral lakay ou poun te pito Oswa poun te pito devan baryè lakay ou E pa sil te toujou pè son polisye ou ye Lèl vin konnen ou pa polisye Son gang ou ye Ou menm a chan gen group gang nou Nan kwadèmisyon Nan bon repo nan chada nan sant ou e nou kap dirije group gang sa ki nan kwadèmisyon an e ou menm menm espektè bèlgad ki met tèt ou achiyan kap dirije group gang sa nan bon repo kòm ou fè reyinyon achiyan nou di nap veye fòk nou gen kontòl kanaran men Taliban yo pral atè a la. Pa gen dòmi. Pa gen dòmi. Bèl gad met kanson nan ta yo. An. Sa fè Jeneral Jeff, gwo lwa te konn bay. Te konn fè nou fè fè retrè. Lè nou rive bon repo pou nou pa al nan pòs la. E pa se li te pòs son polis yo te ye. An li te wè son bon polis yo te ye. Kòm li wè son gang nou ye, e se sa l bezwen li menm lè gang ap goumen anfas li pou l mache pran gang, nou pral mache pran ou. Met kanson nan tay ou gason. Met kanson nan tay ou. Tande gason. Met kanson nan tay ou. Met kanson nan tay ou. met kanson nan tay ou. On milyonè Jeff Golwa ye, konnen a e tèt li w bezwen bay. Kanaran w bezwen gen kontwòl. Ki gon ekip taliban trè bosal, trè frajil. K ap viv reyalite spasyat. Gwo atak pa ka fè nou pe. One Humm Bondye bon dyab Humm Pa gen domi Pa gen domi Pa gen domi On moun ki sou teritwa nèg sa yo Ki bezwen viv ou gen manchèt lakay ou lagel nan twalèt Ou gen kouto lagel nan nan nan nan nan twalèt Yo tou pa gen domi. Ye e mesaj sa Jeff Golois te banm ba ou. Bèl gad. Taliban di kanaran. Taliban, taliban, taliban. E yo pap ka. E sèl nou menm. Nan yo pap ka. Lè n pran defèt nou fèl tounen viktwa. Men apre sa yo pap ka l ye. Taliban. Nètalkole. E tou bèl gad pa gen domi. Pa gen domi. pa gen dòmi. Gen de bagay nou ta kapab desle nan deklarasyon sa youn nan chèf Kanaran yo te fè, oubyen sòlda Kanaran yo, swa an kèlke sòt yo pè manchèt, oubyen lòt bagay la, yo pa ta vle masakre pèp la twòp paske, Imedyatman bandi jounen jodi a wè manchèt nan men w byen file, l ap anvi voye bal sou ou. Konprann byen sa m ap di nou an. Imedyatman bandi an wè manchèt nan men w, l ap anvi voye bal sou ou. M gen yon videyo la a, yon moun voye ban mwen, paske w konnen mwen m pa twò prezan sou Instagram bagay, TikTok. Epi videyo sa a m ta kapab di li sisite anpil revòlt. Se yon fanm ki safich. Fanm sa a li menm li afiche l tou senpleman nan kan bandi. e li voye yon seri de mesaj m ta kapab di pou tounen an derizyon le komisè Jean Ernest Muscadin. Kote fanm sa ap di li menm ok, yo di l se madan bandi, ok l se madan bandi, men kite m di w madanm. Ala w wè menm ou menm sa k ap voye mesaj sa bay Muscadin, si w ta tonbe anba men Muscadin, M gen presyon wap kriye kou timoun piti Humm wap kriye kou timoun piti M sonje te gen yon fanm ki tap tchip yon ti demwazèl Oo wi l se madan izo madan izo Lè yo vin demaske l li kriye kou timoun piti Kòm ou menm ou pa mete anyen sou vizaj ou ou aksepte ke ou son bandi. vin pran non m tande gen polis ayiti bon yo pa vin pranm vizaj mwen sou tiktok vizaj mwen nan lari tout kote vin rive sou mwen nou konn kote m rete. An nou konn kote bandi a rete nou konn kot madanm li rete rive sou mwen ou pa kapab ap pale kaka miskaden kiyès ki miskaden an What the fuck is miskaden? Kiyes se miskaden? An pale miskaden. Miskaden moute Miskaden pwenti poko desann andevan non. ap tande miskaden. Miskaden an donk miska. Ki miskaden sa? Ebi Miskaden ok, e chèf Nina li te ye? pale m pale kaka, Nina di m pa pale kaka la, ou konprann so. Men Nina, anpil vagabon la anba live la, bon konnen nou menm nou se bòs, nou se chèf, nou se mèt plèn nan, nou se mèt bawon an. Nou pare pou. Eske se yon trè bòn inisyativ jounen jodi a la a par le senple fè ke pèp la ap file manchèt li kont bandi? Paske jan bagay la ye la a pèp la fini pa konprann ke lapolis sanble gen entèdiksyon sou do l pou l pa batay tout bon vre kont bandi. Se sa k fè pèp la oblije pran desten li an men. Men eske manchèt ka goumen avèk Kadash, M4. tout zam yo, èske manchèt ka goumen kont yo? Kounye a la a, si gon rezistans k ap fèt, èske vrèman vre, se pa nèg ak zam ki pral fè l kont nèg ak zam? N ap toujou nan lòbèy la. Sa vle di, kèlkeswa jan sa ye, menm lè w wè pèp la kanpe a manchèt li, l ap batay, kanmenm, ap gen de twa nèg ak zam nan mitan yo k ap kanpe batay. Paske, ban m di w, nèg la rete prèske a san mèt. Li kapab voye bal sou ou. Eske ou menm ki a manchèt la ou ka rete a 100 mèt wap voye bal sou li? Kounye a la a, men kisa pou n chache konprann. Tout zòn ki an konfli avèk nèg Kanaran yo, mete nan tèt ou to ou ta, je nèf ap gen sòlda nan blòk sa yo kanmenm. E tande byen sa m ap di nou an, to ou ta ou gen pou wè je nèf fè yon baz nan Sous Matla. To ou ta wap tande G9 la, li pran kèk zòn la ki tou pre nèg Kanaran yo. Paske se konsa strateji a li menm li defini. E konsa wi. Men m regrèt ke lapolis pa ka fè anyen nan sa k ap pase la jounen jodi a la. Ou wè sa Vitelòm fè? Li te an mòd poz, epi lè yo play li, Li kòmanse fè ti dega ankò. E depi w wè vitelòm kòmanse frape, sa vle di bagay la kapab vrèman, vrèman difisil. Gade yon peyi mesye! Nèg yo pa deside bay pèp la yon ti souf menm menm menm menm menm menm menm. Men, gen yon lè k ap rive, m panse pèp sa ap respire wi. To ou ta, pèp sa gen poul respire antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.